Ou kapab wè son bèl limenna. Ayayay gen Bondye. Bèl ti grenn nèspa? A wi. Son bèl limenna first class. Ebyen pèp ayisyen, dèyè ti videyo sa, dèyè bèl limenna sa, gon istwa ki pa piti ditou ditou. Nan zòn Petyonvil, selon sa sitwayen an fè nou konnen, li te rete lakay li nan dat ki te 4 me a pèp ayisyen. Li te anviwon 8 è nan aswè, epi gen yon vwazin ki bò lakay li a ki vin rele l. Ebyen, rele vwazin sa vin rele l. Li dil maril ap mande pou li. Donk, kòm etan done, vwazin nan ki vin rele l la, mari vwazin nan son doktè pèp ayisyen, dabitid, lè doktè a voye rele li, se paske doktè a konn pa byen, paske doktè a soufri maladi sik. Ebyen, misye ki abitye kouri ale lopital ansanm avèk doktè a, ki sa l pral fè, frèzesè byeneme? Ebyen, li tou pran kle li, li pran bous li, epi l soti, l ale kot vwazin. Pou pwoteje idantite sitwayen an, n ap rele l Simeyon, pèp ayisyen. Lè vwazen Simeyon rive kay vwazen k te voye rele l la, li jwenn de moun k ap pale, doktè a ansanm avèk on dam. Li di bonswa, e dam nan deklare, A, m ap chèche yon sèten Simeyon, yon zanmi mwen ki rete nan zòn sa a. Men, vwazen Simeyon ki parèt, Fi a di lap chèche Simeyon li pote menm non ansanm avèk moun ke lap chèche a men moun sa kap pale ansanm avèk doktè a doktè voye rele l pou li al pa konn fi a ni an pent ni an penti. Fi a ap kontinye bay detay. Li di konsa, Wi, se Simeyon m ap chèche, yo di m li rete anndan, li gen yon Hilux blan, e efektivman, mesye a gen yon machin konsa. Li di mwen menm, mwen soti anlè Fò Jak, donk, se pandan m ap soti anlè a, m ap desann, machin mwen pran pàn. Sa vrèman deranje m, mwen rele moun pou vin remoke machin nan. Men m peye non m poko fin peye machin nan. Donk li pase tcheke Simeon silvouplè pou ke li kapab ede l pèp ayisyen. Lè vwazen Simeon li menm fin tande dam nan, li pa konn fi a ni an pent ni an penti, peyi a pyeje, Misye ap vire do l pou l ale. E lè sa, vwazen ak vwazin ki te rele l la di, Ebyen, gade sa w ka fè. Ede dam nan. Men bèl dam. Rapidman pèp ayisyen, dam nan kòmanse pale franse. Se franse ak angle sèlman dam nan ap pale, selon sa sitwayen an esplike nou. L ap chèche kapte atansyon mesye a pou mesye a konprann ke li pa nenpòtre ki. Eske tu konpran? L ap di Simeyon, ede m, ede m. Donk, mesye a li menm ki pa t menm gen lajan sou li, misye gen sèlman vennseng dola ameriken ansanm avèk mil senksan goud. Dam nan di l konsa, li bezwen dimil goud pou l peye moun k ap vin remoke machin nan frèzesè byeneme. Kounye a la a, medam matmwazèl e mesye, sitwayen an pral poze limena kesyon pou l di l, Men, se ki kote machin nan an pàn nan? Fi a di l konsa, Bò restoran Magdouz wi. Restoran sa ki twouve l tou prè Giant nan Petyonvil, frèzesè. Eleman di, pa gen pwoblèm. Ebyen, nan zòn ou di a, se kote mwen konnen, papa m gen yon kay ki tou prè a, ki sa m kapab fè pou ou? M ap fè pran machin nan, mete l nan lakou a, epi nan demen w a vin chèche l. Kòm l ap ta. Fi a di mesye a non m pa konn papa w m pa aksepte men ou vin kote m ou vin mande pou ou vin ou vin non zòn ou mande pou moun ou pa jwenn moun nan m pa konnen w epi m chwazi ede w ou konnen nan ki zòn ou t antre a ou te ka aksepte kite machin nan epi nan demen w vin chèche l fi a di non li pa konn papa e l gentan rele moun pou vin remoke machin nan men pèp ayisyen m vle w konprann Simeon sila a l ap travay nan lapolis. Se sa l fè nou konnen. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, misye di dam nan konsa, Ebyen, si tout fwa ou pa santi ke w an sekirite, m ap rele yon bakòp polis pou fè remoke machin nan, yo ap mete l nan komisarya Petyonvil la Yo ap depoze ou lakay ou. Dam nan di non non non non non pa bezwen rele lapolis. M deja fè moun deplase pou ke yo vin pran machin nan. Kèt, misye vin konprann on lòt bagay, li di, bon m ap rele lapolis pou ou pa aksepte, m di w m ap mete l lakay mwen ou pa aksepte, men sa k ap pase konsa? Ebyen medam, matmwazèl e mesye, Pandan misye kanpe deyò a nan fè nwa ansanm avèk dam nan, bèl dam, li gon bèl wòb sou li, wòb byen chè, e dam nan chaje ansanm avèk bijou, se sa sitwayen an fè nou konnen. Misye pral di dam nan, kòm etan done, m di w m ap tcheke lapolis, ou pa aksepte, m di m ap mete machin nan kay papa m, ou pa aksepte, Ebyen, mwen genyen sèlman 25 dola ameriken ak 1500 goud, men m genyen kèk fich gaj, kèk fich gaz nan machin mwen, m ap ba ou yo. Donk, medam, matmwazèl e mesye, nou kapab gade imaj sa a. Donk, sa a se machin sitwayen an ki kanpe devan an, sa se dam nan ki bò machin nan. Ebyen pèp ayisyen sa ki pral pase Dam nan pral di misye konsa a ebyen ou mèt ban mwen yo fi a bay misye misye bay fi a 25 dola ameriken an li ba li fich gaz e non sèlman sa tou li ba li 300 dola ayisyen an. Epi l redi fi a ankò, Si tout fwa ou pa an sekirite, kòm l ap nan nwit, m ap rele yon bakòp, fwa sa a, se pa pou al pran machin nan mete nan komisarya a, men pito, se pou kapab pran machin nan, se pou kapab pran ou al depoze ou lakay ou. Dam nan di non, li pa bezwen bagay konsa. Sa ki pral pase nan dosye a, lè misye wè sa l di kèt, la a gon bagay ki pa dwat frèzesè. Rapidman ki sa li pral fè? Hum! Li travèse anfas la, gon zanmi l ki rete tou prè a, zanmi sa ki gen kamera lakay li, li te pakin yon pikòp devan kay zanmi an paske pikòp la te gen pàn gaz pèp ayisyen. Li di zanmi an konsa, Monchè, mete kamera w la sou mwen, byen fokis li, byen kadre l sou mwen, mwen deyò a ansanm avèk on dam, m pa fin twò konprann dam nan. E sa w tande a pèp ayisyen, zanmi an pral fè sa polisye a mande l la. Donk se pou yon polisye lap travay nan lapolis. Li pral fè sa ke zanmi an mande l la. Li fokis kamera a sou li menm ansanm avèk fi a ki deyò a. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, dam nan fin pran kòb la, Li pran fich gaz, paske misye pa t genyen dimil goud pou l bay fi a. Li ba li vennsenk dola ameriken, li ba li tou, li ba li mil senk san goud la, e non sèlman sa tou, li ba li de fich gaz. Lè fi a prale, yo chanje nimewo telefòn, e dam nan pral di l konsa li rele Rachel. Dam nan deplase vre, li ale fè wout li. Epi misye li menm, li rantre lakay li. Kèk minit apre, ebyen, telefòn misye pral sone, paske l te chanje nimewo ansanm avèk fi a. Fi a di l konsa, a, Monchè yo pa pran fich gaz la nan menm non. Li di l konsa, Ebyen, sa w te vle, m ap pote fich gaz yo pou w paske yo pa pran l. Simeyon di l konsa, A, ou mèt kenbe yo, ou ka fè lòt moun kado yo paske s on byen m t ap fè. Ou mèt kenbe yo. Men pèp ayisyen, misye ki pa tèlman fin konprann fi a kisa l pral fè? Li deside pran yon lòt machin, kòm etandone dam nan te di l konsa, se bò mak 12 machin li anpàn. Dam sa ki t ap site non yon pakèt gwo moun nan Petyonvil gwo boujwa l konnen. E dam nan te genyen yon iPhone Dènye nivo nan men l, dènye nimewo gwo Samsung, 2 telefòn pèp ayisyen. Rad ki sou li, mesye a eksplike ke rad sa vann nenpòt 6 a 800 dola ameriken, bijou pèp ayisyen se or, cheve dam nan yon bagay ekstraòdinè, li pa ka fin konprann fi a. Fi a di l konsa, Ebyen fich gaz la moun yo pa pran se ke li te jwenn ansanm avèk mèt restoran Mack 12 la ebyen li ba li kòb la li peye moun yo. Misye deside pran yon lòt machin pou l fon monte anlè a pou l al gade vrèman eske sa dam nan te di a se vre. L al mennen ankèt pou l konnen Kiyès moun sa te ye? Paske l pa konprann fi a, li di l ap rele lapolis, on peyi ki gen pwoblèm sekirite etsetera dam nan pa vle rantre dosye lapolis nan koze l. Ebyen medam matmwazèl e mesye, pandan misye pran machin li l ap monte l ap monte, lè l rive nan koub anba montay nwa, bò kawach la sa ki pral pase? Ebyen, gen yon moto ki kwaze devan l. Moto sa ki kwaze devan l epi limyè moto a tèlman fò, li kanpe. Epi moun ki sou moto a menm wè l pa ka wè vizaj li. Epi moun sa a pral di misye, Yo, patnè m, retounen lakay ou menn. Retounen lakay ou. Ou twò bon moun pou m ta fè w sa. Ou pa wè fi a se kidnape l vle kidnape w? Retounen lakay ou patizan. Eleman sa ki ta pale ansanm avèk nou twò, ki ta pale ansanm avèk nou pèp ayisyen. Misye fè nou konnen l tèlman sezi, ebyen sa ki pral pase se ke pou l derape machin nan, pou l kase tèt tounen, Machin nan mouri 3 fwa anba pye l tèlman l sezi. Dam nan ki te di o wi, li rele Rachel, misye pral kòmanse fè rechèch nan aswè, menm dòmi l pap dòmi. Ebyen ki sa ki pral pase, li monte sou rezo sosyal yo, l ap chèche Rachel. Li pa janm jwenn Rachel. Menm moman li te gon zanmi l ki gen biznis, ki gen monkach tou, li tcheke zanmi an. Tcheke l tcheke zanmi an, li voye nimewo dam nan ba li, li di l, patizan, tcheke nimewo sa pou mwen non. Tcheke nimewo sa pou mwen, gade ki non ki anrejistre sou li, pandan ou fè kòm si w ap voye yon kòb sou li. E lè sa a, zanmi an pral jwenn nimewo a te anrejistre sou yon non ki rele Womela Tousen. Se pa t Rachèl. Li di, O, Romela Toussaint, ebyen sa ki pral pase medam, matmwazèl e mesye, hum, misye pral kòmanse chèche sou Facebook, sou Twitter, sou Instagram, kiyès ki rele Romela Toussaint. E efektivman, li pral jwenn ni sou Instagram, li pa jwenn ni sou Facebook. E kont Instagram li genyen an, se yon kont ki private, hum. Donk, medam, matmwazèl e mesye, dam sa a k ap mache opere, lè misye kontinye ap mennen ankèt sou dam nan pou konnen èske pa gen lòt moun ki te viktim, gen moun ki fè l konnen dam sa konn lwe kay nan men yo, li bay randevou pou ke moun mèt kay la vin chèche kòb la, Ebyen lè mèt kay debake poul vin chèche kòb sèke lè yo vini yo jwenn kay la konplètman vid fi ale. Donk frèm ak sèm kap koutem sitwayen nan peyi dayiti li trè trè enpòtan zafè yon moun debake lakay ou pandan dènye moman la sitou nan pòtoprens poul diw konsa lap mande pou li bezwen entèl yo dil entèl se nan zòn sal rete Ou menm ou ka viktim e non sèlman sa tou, pou moun li vin mande a, li ka viktim tou. Gon seri de nèg depi yo wè fanm kap yo pran van. Grena yo panse pi rapid ke sèvo yo. Mesye li trè trè enpòtan, paske si sitwayen an te di nan nwit la, ebyen pa gen pwoblèm non madam, bon mal depoze w. Ebyen yo tap tou depoze la pat sou li, yo tap tou kidnape l. Jan ti pwovèb kreyòl la di, bèl fanm, bèl malè. Mesye li trè trè enpòtan pou ke nou rete veyatif pandan dènye moman yo la, marengwen ap vole li, nou pa konn mal, nou pa konn femèl, e souvan moun sa yo parèt, se moun ou pa ta panse, paske yo ap pale pil fransè, anglè, Yo entimide w, yo mete w nan ti soulye w, yo fè w sezi. Sa vle di se yon moun ou pa ka pa rann sèvis paske fason l ap pale ansanm avè w la. Men fèt atansyon e pran prekosyon, frè m ak sè m k ap koute m, avèk yon seri de moun k ap debake vin mande ou sèvis, avèk yon seri de moun k ap debake nan yon seri de zòn trè nice, trè cute paske pandan dènye moman yo la, operasyon Bwa Kale lanse Gon seri de bandi yo pap ka rantre al kidnape moun men yo kapab itilize fanm pou yo fè jan de aksyon sa yo. Donk, an se sans, mesye, medam, li ekstrèmeman enpòtan pou nou rete vijilan.